Senatè Gracia Delva reponn nèg ki akize l yo. Sila yo k ap di senatè a nan gang, senatè a nan trafik dwòg, senatè a se te patwon Arnel Joseph, Senatè a se pou li Anel Joseph tap travay tap fè kidnapin tap vòlò machin tap vòlò sisi anben jodia la a gen Gracia Delva misye reponn nèg ki tap akize l yo e misye fè lòt gwo deklarasyon ke nou pral envite w tande anndan video sa a zanmi konpatriyòt TV lakay Haïti-point-com yo genyen Ti Youri tou nou konnen ki nan prizon e jiska kounya nap pale la a Ti Youri kontinye ap kanni Dèyè kat miray, aprè Doc Komisè Lafontant ta fin mete Ti Wi anba kòd, gen Mèt Caleb Jean Baptiste, nou konnen, ki toujou la pou defann militan politik yo, enben jodi a la a, Mèt Caleb Jean Baptiste, misye lave men l nan dosye sa a tankou Pilat, e misye di l pa mele l, p ap defann Ti Youri, paske Ti Youri s on abolotcho, Ti youri pa gen yon sèl plas jodia l isi demen l lòt bò aprè demen l lòt kote ebyen se yonn nan rezon ki fè mèt Caleb refize pou l defann ti youri nan pakè ebyen misye kontinye ap manje prizon Agnel Belizè ansyen depite dèlma a ansyen prizonye tou nou konnen k te manke mouri anba kout bal bandi ebyen w pral sezi tande kisa Joseph Michel Martelly te fè Agnel Belizè nan moman misye te depite. an fonksyon ebyen mateli imilye mateli krache sou e pèsonalite arnel belizè e menm jodia wap wè anel belizè toujou ebyen ap pale e toujou site non mateli kòm kwa nèg yo pa gen pwoblèm men alòske mateli pa nan danse kole avèk arnel belizè ebyen se youn nan rezon ki fè jodia la tete sakaje arnel belizè ki li menm Bliye kisa Martelly te fèl el toujou diw kel se zanmi Martelly, tèt chaje gen koze nan peyi sa, nou pral envite w gen detay, rete konekte sou video a jiska la fen, nap tounen. Nou ka pè pèdi sa nou genyen kòm moun, fanmi nou, kòm si paske yo nou di konsa ke a lè nèg fè politik ki son bagay sal, yo nèg rete yo lage nenpòt bagay sou do w. anpil entelektyèl, anpil nèg ki ka fè de gwo deba, anpil nèg ki ka fè gwo bagay nan peyi a, epi yo pè, paske yo pè yon maten yon nèg ka met yon kostim sou do yo, yon nèg ka di yo nenpòt ki bagay, yon nèg ka taye jan nèg fè politik isit, yo fè politik lan pou yo detui nèg, se ke yo ame nèg la epi li gade w, li wè ke petèt ou se yon menas pou li, oubyen li wè w pa esklav li. Li wè kòmsi li pa ka mennen w kote l vle. Nèg la te gen dwa avè w li wè l ka mennen w li pa ka mennen w kote l vle. Men epi w vin pè. Ou pa vle antre. Ou pè paske. Donk ou vle di enplisitman se paske gen yon vid sou fòs senatè e? E sa w di la e? Sa m di la e pa sa m. M di paske gen yon gwoup nèg ki fè yo pè. Ki fè gen yon seri de nèg si yo t ap fè politik. Nonnonnonnonnon. Yeah. Ou vle di gen yon seri de nèg si yo t ap fè politik ou pa t ap senatè? M pa t ap senatè. Paske m vle di tou gen yon ekip mechan ki la paske. Nèg sa yo, sa k fè m senatè jodi an, sa k fè m depite jodi an, se paske gen yon gwoup ki pè nèg sa yo. Gen nèg jodi an k al travay nan nenpòt ti avyon, nenpòt ti blan, ki te ka gwo senatè, ki te ka gwo depite. Ou pa t ap gen lejizlasyon kon, ou pa t ap gen Leta fèb kò w gen la jodi an. Ou pa t ap gen egzekitif kon, ou pa t ap gen lejislatif ou li sa w gen la. Donk kèlke pa, ankò yon fwa, ou manifeste menm bagay ou te pwopoze pou lwa a. Teknikman m wè ke son abi yap fè. Pou mwen. Men fò w konnen tou, lè ou son jèn gason, ou pa ka agoch adwat. Fò gon liy. Lè w gen, jodi a la, demen w la pou vin bay abolotcho. E mwen menm ki son òm de karaktè, ki gon liy, mwen pap rantre nan demagoji konsa. Jodi a w Ariel, demen w kont Ariel, jodi a w ap pale Lafontan mal, demen w pou Lafontan. Jodi wap pale minis jistis mal, demen pou minis jistis, jodi wap pale Caleb mal, demen pou Caleb, jodi wap pale jounalis mal, demen pou jounalis. Li pa ka konsa. Lè sa ou parèt yon moun ki san dignite, ki san karaktè. Puiske mwen menm pèp la, popilasyon ayisyèn nan, kwè nan mwen e m gon liy, mwen pa oblije ap ankouraje jenn gason nan liy sa a ki se. al fè abolotcho a goch a dwat. Se optik sa mwen menm mwen chwazi pa defann Benjamin Robinson Désiré. M pap defann nèg la toujou. Mèt Caleb, se yon pozisyon, se yon pwoblèm pèsonèl ou gen avèk Ti Youri, piske nou konnen w se yon avoka k ap batay pou verite politik yo? Non. An giz menm, lè Ti Youri te gen pwoblèm, manda damne te dèyè l, lè sa yo te mete manda dèyè Ti Youri, yo te mete l tou dèyè plizyè lòt moun pa egzanp. Yo te mete plizyè lòt moun. E non m pa gen pwoblèm pèsonèl avèk li. Dayè s on jèn gason e s on jèn gason e wi sa se yon manti wi k ap di m di wi la m wè l madam. S on jèn gason e ki t ap fè politik ki pran nan batay. Dayè lè Ti Youri potko pran ap pran li abolotcho l w ap wè w te met madadam li dèyè l ou te met dèyè pa egzanp mesye E alepòk Jean Ti Malice, yo te mete dèyè egalman Josué Mérilien. Se manda Ti Youri a ki te rantre an premye. Se mwen ki te pran l, lè sa a li te komisè Gabriel Ducamel. M te mennen l nan BIOH, nou te wè videyo a. M te di, Komisè, men Ti Youri, arete l si w kapab, paske pou m konnen sa l te vòlè. Lè sa a manda te tou tonbe. Mwen ou ko wi, epòk sa a, Caleb te kanpe. Men kounye a, si jodi a m tande w a goch ou a dwat, ou san liy, èske a ki karaktè m pral di popilasyon ayisyèn nan m avoka w? Avèk Zeze kòm sib pral ankouraje tout jèn gason ap fè menm menm bagay la non. Nou pa gen anyen pèsonèl avèk li e wè m tèlman pa gen anyen pèsonèl mwen di w mwen estime ke se yon abi yo fè. Yon abi, lè m di w abi, paske si pa t gen enfraksyon ou pa t ka pran l konsa depi dat sa a ou voye l an gadavi byen ke yo pa t voye l penitansiye, m kwè l te nan komisarya de Pòtoprens men poli yo fèk di nou ke li e misye se lopital yo te mennen l, l t ap bay plim nan bouch li eksetera, m di tout sa yo pa bon. Men, se yon leson pou l pran tou. Lè w gen yon linyin, respekte linyin. Soufri! Soufri menn! Soufri ak dinite, soufri avèk respè, soufri! Epi lè w ap rejwi, w ap rejwi avèk dinite e w ap rejwi antanke moun. Lè yo pa ap di w ou te agoch, ou te adwat, w ap rele viv, w ap rele aba san konnen poukisa, paske w ap chèche degouden. Arestasyon nan veni pou kisa egzakteman? Yo di, daprè sa yo di, se paske yo mete ke Yo di ke se te yon moun yo t ap chèche, se sa lapolis di. Yo ta jwenn li sou moto, dèyè moto a Monankou. Men daprè sa li menm li di, se yon moun ki pa gen anyen pou l wè avèk sa lapolis t ap chèche jan yo di l la, se yon mesye Petyonvil, li toujou konn avè l, epi yo te di mesye a ale, epi li menm yo arete l. Se sa li. Ok, pa gen pwoblèm. Donk, tiyori n ap gade la a, bon, mèt Caleb ki toujou ap defann nèg yo, Mèt Caleb lave menl. Frantz Cava et sa femme salye nou. Emmanuel ça va? Marie Helène donk misye lave men li, ti youri misye nan pwoblèm. Kisak fè sa? Paske w pa fè respè w ti youri. Dezole! Mwen menm onètman bon gon nèg ki dim TT ou pa ka fè bagay konsa misye misye sakajem pou sa men men lè m gade misye m wè bon Se sa esam tap di anel ou wèl fache avèm nan wi oh kounya anel misye ekri m yon pakèt mesaj ap m okipe anel se sam tap di anel wi bon m di w yon ti bagay menm si wap fè politik kiyès gon nèg kap relem la paka fin bon moun kounya si m blokel la lap fache m paka ap fè w emisyon lè sa m pa envite w wap relem tande byen. Se li m vle n kenbe kòm sitwayen. Arnel Belizaire, misye sòti nan liy fè Gérard Jean Juste ki mouri nan yon kondisyon jiskaprezan nou pa ka jwenn detay. Misye sòti nan liy nèg lavalas. Pa gen pwoblèm. Lè misye vin eli kòm depite, misye te gen bon relasyon ak Jean Charles Moïse. Jean Charles Moïse vin senatè de la repiblik, nan yo te gen yon strikti tap mache ki te rele FOPAC, kote Timothée Rony fè nonl avèk Biron Odigé. FOPAC se te Fòs Patriyotik pou Respè Konstitisyon. Lè nèg sa yo reyini nan Otèl de Flanbwayan, e m sonje bagay yo, e atè a m te ye, se te gwo bagay wololoy. Eben, vin gen yon batay pou leadership. Mòy Arnel. Yon ti bagay men ki pa t twò grav. Jiskaske nèg yo grenn pa grenn yo bay, yo lage pye yo nan Fopak. Le fè ke nan yo ta plede pran pawòl tanzantan, Fanmi Lavalas son strikti ki genyen règ li, ki genyen prensip li. E ben gen yon nòt ki sòti nan non Maryse Narcisse de Fanmi Lavalas ki di ke pèsòn pa gen pa otorize pou ap pran la pawòl nan non pati Fanmi Lavalas. E se a pati de se moman Jean Charles Moïse pral kreye pitit Dessalines. Tande byen wi! Se a partir de ce moment Jean Charles Moïse pral kreye pitit Dessalines paske misye estime son derespektan kòm senatè an fonksyon etc pou yon pati politik oze dil pa foure bouch nan zafè yo oubyen pa pran pawòl konsa ok. Mentnan kòmsi vin gon ti malèz ant Arnel tou epi Moïse Jean Charles etc malgre se yo tou lè 2 ansanm yo te sanse wete oubyen pa wete non men yo di yo nou paga pale nan non fanmi an konsa konsa. Ok. Sa vle di ke Arnel soti nan strikti politik. Menm si l te soti sou bagay, m kwè kòman sa rele, ansanm nou fò. Men se menm strikti lavalas, se menm nèg yo. Menm jan Roody Heriveaux, e la Roody te soti wi, ansanm nou fò, etc. Bagay sa yo. E pi apre sa Roody kounye a vin konvèti an phtk. Roody Heriveaux wi, se pa yon peyi difisil. E bi Arnel Belizaire, mesye. ki pral make non l masaj li pasaj li nan palman an lè misye ap denons e phtk etsetera bagay sa yo misye vin fè grèv de fen menm si gen anpil bagay ki di pou grèv la te leve gen anpil koze t pale men m pap antre ladan yo mesye tande byen. On nèg ki son depite an fonksyon. E se dimansyon sa wi. Sa di, lè yon nèg ap vin di m o politik la kon. Non m pa nan, mwen menm, wè mwen menm, m pap janm politisyen ayisyen. Paske politisyen ayisyen, être politisyen, sa pa vle di pou sanwont. Se sa m vle w konprann. Ou son politisyen se vre, men w gon liy ke w kenbe w pa dwe sanwont. Misye depite an fonksyon. Il etait en mission pour le parlement haïtien, Michel Martelly deside pou yo imilye misye depui l'ayeroport Toussaint Louverture. Nèg yo imilye Arnel Belizaire, yon depute an fonksyon, yo menote misye kou krab a l'epoque Thierry Mayard Paul kòm ministre de l'interieur. Misye al fè deblozay avèk moun yo nan èpòt la. Nan kouri pase pou ki sa? Paske Michel Martelly te bay misye yon misyon. Pou l tal sèlman pran yon foto. Tande wi! Pou l tal sèlman pran yon foto kote y ap fouke Arnel Belizaire an. Kiyès ki Arnel nan epòk la? Yon depite an fonksyon ki te an misyon pou le Parleman Ayisyen. Se ton imilyasyon total. A lepòk, ki eski te premye minis? Kòman mouche rele? Gary Conille? Si m pa twonpe m Gary Conille? Le Gary Conille desann la l wè Arnel Belizaire anba, li sèlman di raple nèg yo mesye son palmantè k avè nou men misye pa ka pale. Pase misye pè. E se petèt Arnel ki te kapab plis ou mwen kòrèk wi te pase kòm premye minis. Men ekip tèt kale a pa bezwen nèg ki plis ou mwen kòrèk. Tande wi. Nèg yo imilye Arnel mesye. Fanmi Arnel mesye e son frère etc mesye preske kriye. A lepòk m te nan RCH 2000. Eben tande non pou yo libere Arnel map gade son imaj Jacmel. Kiyès kap fòsal bay Michel Martelly li pa menm vle pran non lap fòsal bay lan men Arnel Belizaire kap fòsal bay Michel lan men etc bon bagay m di li pa nòmal nou pa nan bagay konsa se lè yon nèg wap fè politik se vre wap di politik men gon jan w kanpe yon nèg fè yon bagay pou l imilye w kòm politisyen ou pa nan lèl nèg sa e se sa m gen pwoblèm avèk Arnel tout nèg map denonse se zanmi Arnel M vin pa konprann, m t on ti kras blandi I am confused m nan konfizyon total. Thierry Mayard Paul nèg kale menm pou imilye Arnel wi. Bon zanmi Arnel. Michel Martelly eh imilye Arnel wi. Zanmi Arnel. On pakèt nèg nan tèt kale ki fè menm pou yo imilyonè zanmi a di m pa nan bagay konsa kounye a dènye kout pral touye koukou a la misye fè 2 zan nan prizon m pa bezwen konnen sa k t ba anndan prizon bagay relasyon a moun lè misye soti a kiyès li pral afiche l Magalie Habitant misye touye m nèt wi. Ebyen se menm mouvman sa e sa k fè kounya wap wè ke se sa k fè te gen plenyen. Paske lè kòmsi ou vin manke, manke kenbe liy ou, ou vin manke tou solidarite de kò. Gon pakèt sitwayen tap swiv ou, ki te gen menm liy avè w, men kou yo wè w switch, yo di a m pa nan nèg sa. Kounya lòske w nan sitiyasyon konplike, yo pa okipe w, e w sot ou viv eksperyans lan, ou nan tèt yon manifestasyon, nèg sou Bèlè louvri bal sou ou. Nèg yo tire w, se jou ki potko rive pou nèg sa yo te asasine w epi ou wè moun pa pran pitye pou ou. Sa k fè sa? Alòske ou te sipoze, kòm ansyen palemantè, gen kontwòl zòn yo nan yon sans ke gen anpil respè ladan l. Paske yo estime ke w ap vasiye twòp. Gen yon liy pou kenbe. Se sa k fè ou wè gen zanmi an la, Doktè Schiller Louidor, menm si yon nèg ka kritike misye sa w kritike l, misye se yon nèg ki fè respè l wi. Men Schiller Louidor wi. Em je al an detay nèg yo tèlman non apa m pa konnen sil anba anba men m pa tande bay bri sou misye non chilel wi doo sa vle di ke fò gon lion kenbe ebyen se sa ti youri ap peye la se pa nan menm nivo ak anel belizaire men si w al gade de bagay ki pase ou ka menm di se preske menm bagay yo paske mesye fòn kenbe liy nou anel paka nan tèt kale l paka nan moun tèt kale l paka nan brase moun tèt kale si w ap fon ti pa chat a yon moun tèt kale ou fè lè pou w mache ou lage.